Gwo rèl, tout moun dlo nan zye, zòn nan panike, tout moun 2 men nan tèt medam e mesye, bandi anvayi, bandi atake, bandi ak gwo zam medam e mesye fèk atake. Ona, ki nan Ona vil la medam e mesye, anpil moun deja mouri, anpil moun deja blese, e gen divès lòt medam e mesye se anba kout bal yo chape kite Ona sa a pou yo wè kòman yo ta ka rive lakay yo, e se sekou yo tap mande, e lapolis oblije mete kò yo deyò, lapolis oblije pote boure nan Ona vil medam e mesye kote nèg ak zam enben atake anpil viktim. Gonbjou ak bonswa pou nou tout, ou sou tvlakayhaiti.com, jodi an se dimanch 9 avril 2023 e nou kontan avèk ou nan nouvèl videyo sa pou nou pote pou ou e pou nou vin enfòmew sou sa kap pase nan peyi dayiti. Nap di yon gran mèsi ak tout sila yo, tout zanmi konpatriyòt kèlkeswa kote ou ye nan mond sa, ki pa janm lage chanèl sa tvlakayhaiti.com nou diw mèsi pou fidelitew mèsi lefèke ou fè chwa de nou kòm yonn nan meyè kanal ki la pou enfòmew sou sa kap pase nan peyi dayiti jan nou dil la mèdames et mèsye bandi atake men selon tout enfòmasyon ke nou dispoze mèdames et mèsye enben se ta gwoup gang kanaran an ki li menm gen nan tèt li Jeff enben lapolis fèk sot mare dezyèm chèf gang baz sa Enben jodia la a kap fè e defè, enben ki arive atake ona vil, ki atake presizeman enstitisyon leta sa ki se ona, enben anpil viktim, anpil moun blese, anpil moun mouri, bagay la grav. Peyi Lèzetazini ankò yn fwa frape, enben divès depite ak senatè la a ki pap janm enben sispann tonbe anba sanksyon entènasyonal la, Enben pou enplikasyon nan finanse gang nan peyi a, nan finanse bandi, nan finanse nèg ak zam anviwon 70 depite, nou di ansyen depite, bon pa gen palman, pa gen anyen nan peyi a, se Ariel k ap fè e defè. Enben medam e mesye 70 ansyen depite viza yo pral koupe paske. Nèg yo pa tèm, nèg yo pa fin bon moun nan peyi a, anpil ladan yo enplike nan finanse gang, nan finanse ensekirite jounen jodi a ki ap ebyen rann pitit pèp la, piti tan peyi a ap kite Ayiti pou al refijye yo swa an Repiblik Dominikèn oubyen kay Joe Biden ak lòt peyi Brezil kou Chili paske lakay nou bagay yo pa bon men kiyès ki koz Se nèg politik yo, se boujwa nan peyi a, se ansyen prezidan, ansyen senatè, ansyen depite medam e mesye, laktyèl premye minis Ariel Henry pa inosan nan sa kap pase la e se youn nan rezon men ki fè trè byento Ariel Henry pral anba kòd paske entènasyonal la k poko sanksyone Ariel se paske yap travay ak Ariel toujou sa yo bezwen fòk yo fin pran Donk nou gen anplwaye ki pran bal anndan an, ki atè a, nou pa konn sa pou nou fè avè yo. Donk m pa, m pa, tout moun m rele m pa ka jwenn yo, donk nou menm ki sou gwoup la, lanse mesaj la pou mwen, m pa konn sa pou m fè ok, m pa konn sa pou m di, m pa konnen, voye vòys sa sou mwen sou tout gwoup yo pou mwen tanpri souple. Nou gen anpi, nou gen nenpòt 5 anplwaye anndan an ki pran bal ki atè, ok, nou pa konn sa pou nou fè, sa ki kouri kouri, on bann timoun atè a. Men kòman sa t ap pase. Jisteman nan ona vil kote ke seman pli bandi ki anvayi zòn nan, nou tap tande sitwayen an ki deja anonse gen apeprè pou pi piti 5 moun ki ta pran bal pou pa di sa ki ta blese egalman petèt mouri, byen ke nou poko kapab konfime men se te yon sitiyasyon de panik men pou lenstan jan ke nap swiv nan ekstera la sanbletil ke lapolis apre SOS ki lanse a la medam mesye, in fwa de pli kesyon ensekirite an ebyen sanbletil ke lapolis ki gentan Oh mwen reaji ebyen wi anpil anpil kout bal ki tap chante la evidaman nou pral baw kèk detay nan kelke segond paske se kanmèm enkyetan jiska mentnan nan moman nap pale la ebyen strès psikolojik la li la li bèl ebyen la medam mesye nou pral detaye pou ou epi sou menm kesyon ebyen kesyon sanksyon pou pa di viza kap koupe ebyen nou aprann bò kote lèzetazini ebyen yo deside koupe plizyè plizyè e viza a de zansyen depite nan peyi nou an pou pa di de swadizan de minis pou pa di egalman de zòm dafè nou pral ba w plis detay nou pale ape pran yon chif de 70 nou pral antre nan detay yo pou ou se kanmenm trè enpòtan nan kad aktyalite sa epi li pwobab li posib medam mesye sa pral depan de lè an ke nou fon ti pale egalman avèk Rosemond Jean epi l posib osi ke nou pale avèk. Avèk Buju, n ap salye l paske nou wè ke ki t ap fè jisteman bò kote pa l gras ak èd nou, ki t ap fè anpil sosyal medam mesye menm jan nou wè Sixi t ap fè l, ebyen sensèman la dyaspora ayisyèn, pèp la, nou di nou mèsi anpil, bravo, bravo, kenbe la, paske sensèman gen anpil bagay k ap fèt, si se pa nou menm, si se pa la dyas pora ayisyèn peyi sa a li te gentan efondre, nan sans sa Bondye beni nou. Atravè enfòmasyon yo, nou t ap swiv. Depi depi vandredi dènye te gen yon van de panik o nivo de la zòn Donavil kote ke bandi yo bandi kana te anvayi zòn Onavil, zòn Koray pou site sa yo sèlman kote ke daprè enfòmasyon gen de bòn sous plizyè sivil sa deja pèdi lavi yo Dapre yon dapre jisteman yon antant ki te jwenn nan zòn nan kote ke anviwon 20 mil òm yon mouvman te lanse kote ke manchèt tap file pou te mache pran bandi yo men bandi yo ki touye mouvman an nan ze ebyen kote ke yo anvayi zòn onavil ebyen chak moun yo jwenn anndan lakay te gon ti bout manchè ki te gon manchè ki file ebyen moun sa yo vide yo atè anpil moun arive pèdi lavi yo nan zòn onavil zòn pwojè kote ke te genyen pwojè yo avan nou pral baw plis detay sou sa an pandansetan nap kòmanse ak enfòmasyon Salomon anski konsène avèk dè malfra dè ansyen depite ke yo deja enben pral kansele viza yo ki pap kapab pile sòl kay Toto Sam ankò ebyen Salomon ankò yn fwa on va dwat o bi. Ebyen Leonel nou pap pèdi tan avan nou rantre nan onavil nou konnen moun yo tap kriye osekou mande lapolis konkou ebyen nou wè la lè vwa kote palè zetazini nan jou kap vini la pa twò lontan Pèp la la, enben, pa two lontan la, pral gen kouri, pral gen rèl ka makorèl, paske gen desizyon k ap prepare pou yo pran onivo 70 depite ki te nan katri 48 tièm lejislati a, kapab, enben, viza yo kapab koupe, pral koupe la, selon sa ke nou aprann. Enben, genyen diplomat, enben, selon sa. Sou se nan sa, enben nou kapab di radyo tele Metronome anonse nan yon sous diplomatik yo deja fè konnen viza Prince William Michel nou konnen ki deja retire. Lè w pale de Prince William Michel, nou sonje nimewo sa ki te moneye anviwon plizyè depite anviwon 500 a 600 milyon de goud. Enben, nou wè Fritz Hilaire Michel, youn nan moun ki te pran depite sa yo, t ap modere yo, enben, se pa sèlman 70 depite viza ap koupe, men gen Fritz Hilaire Michel, ansyen premye minis rate, nou konnen prezidan Jovenel Moïse te nome, men ki te minis planifikasyon sou gouvènman Lapen an, enben, Fritz Hilaire Michel, Gen yon lòt enfòmasyon ki fè jounen la ankò Leonel pa rapò avèk Fritz William Michel pou fè l konprann ki gagòt nèg la t ap fè o sen de leta. Bò kote pa l, lòske l te gen chans li t ap dirije administrasyon leta a, enben nou pral wè kòman Fritz William Michel se te yon kowonpi, yon koriptè, menm si se te yon òm dafè tou Leonel. Leonel se gon makèt li la onivo de Woodpre. Lè m pale de yon kowonpi, yon koriptè, skandal koripsyon onivo de gran kò a, premye minis nome Pricillia Michel, enben nan bi pou l oktwaye a tou pri vòt enben sena repiblik la, enben li te livre nan yon kanpay de koripsyon, li te achte vòt sèten eli, tande byen, senatè yo te monneye, yo te genyen, te genyen Willo Joseph, Kedlaire Augustin, Dieudonne Numa Etienne, yo te rele l gwo tete paske nan tete l te pot, li te pot lajan menm. Dieudonne Numa Etienne, yo fò nan nan pran imaj sa, yo nan montre dam sa gwo tete sa nan depatman Nò a. Yo te rele l gwo tete paske gon lajan ki te bay anndan palman an, yo di bon se te nan tete l menm ki te tire lajan an. Gen Jacques Sauveur Jean nou konnen e li menm mesye diri a pa pran nèg chantè atis enben 3 enben te vini nan nò yo te resevwa chaken 100 mil dola meriken pou vote deklarasyon politik jeneral Fritz William Michel a sèt epòk Fritz William Michel nou konnen ki te genyen ke son anpil nan sektè prive ki tap founi lajan bay pou Tilam pou lap bay paleman nou pap janm bliye te gen nèg bon gou yo ki te la ki tap bay mwayen e nou pat janm bliye gen anpil lòt nèg sektè prive ankò yo menm ki tap founi lajan avèk pou Tilam paske yo te gen bagay pa yo te bezwen regle enben nou kapab di te gen anpil pale anpil ki te denonse pa senatè Joel Jacinthe li menm ki pat jwenn pal ki tap Apwoche pa Palman Remisan, Moneye pa palmantè pou obteni vòt, yon pratik kourant an Ayiti, pafwa menm eli bisantnè yo, yo ofri volontè avèk enterese yo. Sa a tantativ a, nou kapab di sa a ankò yn fwa, nou kapab di Fritz William Michel, bò kote pa l, apre skandal Gary Bodeau, nou konnen, ki te endekse, enben nou konnen apre peyi Kanada, Se lè Etazini ki te sanksyone Gary Bodeau pa rapò a yon vòt. Nou sonje Gary Bodeau lòske misye di w li pran espesyalis nan kesyon fè vòt anndan paleman. Nèg sa te vle fè yon kòp avèk prezidan Jovenel Moïse. Nèg yo kareman yo pral entèpele prezidan pou al mete l nan mis an akizasyon. E lè sa Gary Bodeau li fè tout depite desann anba Li pran telefòn yo, epi sa w tande a tou y ap prepare pou yo te fè yon kòb avèk Prezidan Jovenel Moïse avan ke yo ale. M pa janm bliye sa, dènye seyans nèg sa yo fè, yo leve lajan, men Prezidan Jovenel Moïse menm ki te panse se yon bagay serye, enben li menm te fè tèt cho pou ap chèche mwayen pou te anpeche seyans sa te arive mete l atè. Enben nou wè Gary Bodeau jodi a la. a, ki sanksyone pa peyi Etazini e Kanada, e avan sa, Gary Bodeau te pran 500 a 600 milyon de goud nan men Fritz-William Michel, son nèg isi li di w spesyalite l, se nan fè seyans anba, nan kesyon koripsyon anba, men Fritz-William, tande byen, li te gentan prepare 4 senatè a 100 mil dola. On peyi ap di. Pov. Bon peyi ap di pov nou wè gagot nèg la tap fè anba men te konn bay li kafe tou leonèl garibodo kòm kestè nou pa janm bliye sa kafe yon ti kafe nèg konn ap bwè anba kote yon konbe milyon de goud epi ou tande peyi a pov pa gon goud epi chak fwa ou tande yo di nèg sa yo yo nan koripsyon nan vòlè Men yo nan ee chat yo ye e men yo yo tout bagay ou tande kounya la yap fè video yap pale anpil kòmsi se sen yo ye men kòb peyi a se mwen ak leonel ki vòlèl ale di yo menm se bon moun yo ye andan peyi a men jodya ankò men pral gon vèdik la yo deja retire viza Koupe viza Priscilla Michel selon tout enfòmasyon ke n genyen, selon radyo Metronòm, nou p ap janm bliye sa, men Pricillia Michel bò kote pa l, kote l t ap kowonp dè senatè, dè depite pou l te arive premye minis paske li te gen Bidjo ki t ap founi l lajan, li te gen anpil lòt nèg ki t ap founi l lajan pou l kapab te rive premye minis pou l ta regle zafè pa l andan paleman, Leonel. Bon, nou kapab di ansyen premye minis dezinye pa le prezidan Jovenel Moïse, pwobableman se yon premye minis misye te glise ba li, li pa t menm konn anyen de li, e premye minis, ansyen premye minis William Michel, ki li menm te resevwa, te jwenn fevè chanm bas la, men ki pa t resevwa fevè chanm haute la, nou pa di chambre basse, la chambre des députés, yo te ratifye misye Men malerezman pi devan li ta pral moute sou resif kote chanm sena a e chanm sena a pat arive vote misye epi kote misye ta pral tonbe sou tèt yn eskandal ki te gen anba a Don Kato te chire e te chire e e fèy ki te genyen jisteman bidjè ladann nan ebyen Fritz William Michel ebyen finalman li pat resevwa li pat benefisye chans pou li te vin premye minis peyi a alepòk ebyen nou tout sonje kòman istwa a te pase. Fritz William Michel non ou nan pay la ki ta fè pa ki ta twouve l nan lis lan eben kote kote ke otorite amerikèn yo pral gen pou yo sanksyone pou n pa di eben ki pral jwenn entèdiksyon pou yo pa ka pile sòl ameriken an eben m panse ke Fritz William Michel e ankò y a 60 anviwon 70 ot ansyen depite ki yo menm pral jwenn eben entèdiksyon pou yo pa ka foule sòl ameriken an eben m panse ke Nan kad sanksyon k ap bay, nou wè yo fwa sa a, yo pral rive sou ansyen depite yo an bourik, an bèt, yo pral rive sou de zansyen premye minis ki te dezinye men malerezman ki pa t ratifye pa le sena ebyen e fwa sa a se lis la se yon lis ki ap agrandi, se yon lis k ap pwolonje kote ke fwa sa a ankò in fwa se pa sèlman ansyen prezidan chanm depite, men se egalman lè depite, yon fòt kantite nan ansyen depite sa yo, ki yo menm la, pral jwenn sanksyon e yo p ap ka pile tè amerikèn nan ankò yon fwa. Donk, nou kapab di, n ap tann, apati de ki lè, eben, lis sanksyon sa li menm li pral pran de manyè ofisyèl, men daprè sous fyab ke nou kapab fè konfyans, eben, Se apati dè jou ki vyèn, ebyen, yo pral otorite amerikèn yo pral genyen pou yo pase a laksyon, ikonpri lè 70 depite, ikonpri lansyen premye minis dezinye Fritz William Michel, n ap raple w ki te gen yon ti sinon minis kabrit la. Donk, medam mesye ankò yon fwa, ebyen, enfòmasyon sa a, ebyen, ki pral choke larepiblik apati de desizyon sa a ki anonse la bò kote otorite amerikèn yo, Salomon. Bon e bagay la konplike la Leonel an de di li yon jou nou wè mesye yo ki anba gwo sanksyon enben nou kapab di enben depite la apre de minis de zansyen prezidan de zansyen minis de òm dafè kounye a se sou palemantè e se sou de depite ap rive enben premye gwo depite yo pran se premye gwo kowonpi anba paske li menm li di se spesyalite pal nan fè seyans se Gary Bodeau fin pran yo pran papa koriptè a papa kowonpi a ebyen yap rive sou lòt yo nan jou kap vini la a e pa yo plizyè lòt depite bò kote pa yo yo menm ki te konn asosye avèk Gary Bodeau ebyen e nan te gentan tann Leonel pa rapò avèk enfòmasyon sa nou pral rete tann avèk.